Pase nap swive yo poun fè w konnen ke lajan w nan sil grate w chèch on jan al bay li nan òfelina al bay kòb ou a nan lekòl fè kado l nan inivèsite prive men si se nan lari a ou pral mete l nap mete w on lòt kote pou kòb sa k grate w la pou nou fè w grate kò w tout bon vre mèsi anpil. Ba li bon lova.